Sa nou pral fè w viv la a pase jodi 3 oktòb 2022 a, Ariel Henry misye pa gen anyen k pou kenbe l ankò sou pouvwa sa a paske popilasyon an deside fòk yo dechouke Ariel Pèp la deside fòk Ariel Henry ba yo pouvwa a paske misye pa ka dirije peyi a. Ariel son nèg kap kouri sou 14 ou 15 mwa depil nan tèt peyi a la nou wè Ayiti vin pi mal, grangou, l monte gaz pou boujwa alòske popilasyon menm ap mouri lafen, Ariel Henry ap jwi kòb li ak tout pil ti granmoun li yo ki nan pouvwa a ansanm avèl, Rosemond Pradel, minis sante, mezanmi on pakèt ti granmoun ki ansanm avèk Ariel Henry son ekip ti granmoun. Nèg sa yo pa gen vizyon jèn ankò, yo pa konn sak rele jèn ankò paske yo fin granmoun ebyen yo kite popilasyon pou mouri lafen, pou mouri avèk maladi, pou mouri a anba men bandi, e jodi a la a popilasyon mete kò yo deyò, peyi a lòk, Ayiti sou mòd lòk, Ayiti la a fòk li delivre paske anpil konbatan, militan e konsekan yo menm mete kò yo deyò pou yo mande Ariel Henry. Kite pouvwa a, ba yo peyi a blanch pou yo mete yon lòt gouvènman pou retire Ayiti nan sa l ye la, anba sekirite, anba ensekirite, anba grangou, anba lamizè, anba tout sa ki pa bon ke Ayiti ye jodi a la a pèp la di se yo k pou delivre Ayiti paske Ariel Henry misye pa gen konpetans apa de gaspiye lajan agoch adwat nèg sa yo pa gen konpetans ankò mèdam e mesye ebyen popilasyon an deside Fok Ariel Henry li menm li ale. Ebyen jodi a la ou pral wè koman pèp la te mobilize pou te pran lari a anko jodi 3 oktob la pou souke beton an pou montre Ariel Henry donk desizyon an li menm li pran deja se ke pou misye bay pouvwa a bay peyi a blanch si se nan prizon Ariel prale pou lale ebyen si se tèt li yap koupe tou pou yo koupel paske gen anpil moun ki di Ariel Henry patisipe nan lanmo Jovenel ebyen fok Ariel Henry peye sa chè antouka. Medam e mesye nou pral envite ou gade José Mérilien, Mèt Caleb Jean Baptiste, divès lòt konbatan ankò ki yo menm te prezan jodi a sou sèn lan pou mande Ariel Henry bay talon l nan tèt peyi sa. Ou sou kanal Pola TV lakay Haïti.com, s on plezi pou n rejwenn ou nan twazyèm videyo sa a, n ap tounen touswit, annatandan, ann gade kisa k te genyen pou jodi a. Sè dènyè jou, pandan yon dizèn de jou, mwen tap etidye plan batay mwen. Paske nou konnen mwen gwen pèp avèm, mwen gwen popilasyon avèm, mwen oblije etidye plan batay la paske mwen baka ekri pèp la. Nou sonje la près, mwen te di pa gen akò, poko gen pyès akò, san te pat gen liberasyon prizonye politik. Nou sonje bagay sa. Nou sonje egalman la près, lèm te wè akò a goch, akò a dwat, Montana, Pen lòd m te wè gen 11 septanm m te di sa yo poko akò pèp la. M te di m pap siyen e m pat siyen. Zanmi kamarad ansyen kamarad politik mwen yo gen kal nan agoch gen kal nan adwat malerezman nou wè sa l ye jodi a la. E pa gen men pa gen pèsonn pèsonn ki ka di Caleb Jean Baptiste se yon akò. E m jodi a m vle di tou m pa gen bòs politik m pa gen bòs ekonomik m pa nan kan politik m pa gen zanmi politik dayè. M pa vle moun atribye m a iks ou igrèg si m te la gwo moun oubyen m pa t la gwo moun pou di m se iks igrèg. M rele Caleb Jean Baptiste. M pa gen pòs politik, m pa gen kan politik. M pa gen prezidan, m pa gen senatè, m pa gen minis, m pa gen depite, m pa gen pèsonn, gen pèp la. E m pa konn ak kiyès m pral fè eleksyon lè gen sekirite nan peyi a, lè gen stabilite nan peyi a, lè pèp la aksepte ka gen eleksyon, m pa konn ak kiyès m pral fè l. Jodi a la, pèp la sou twazyèm semèn lòk li. Pèp la ap soufri. Pèp la nan grangou. Pèp la nan kras. Pèp la nan ensekirite. Tout moun wè l, se lamizè tribòbabò. Yon galon gaz ap vann 800 dola atè. Tout moun, kounye a la mèt la, si w achte yon ti pate la lontan, sou kote nou ye la, Ou te ka manjel pou kòw, kounya la sou on ti bato wap achte fò ta gen 10, 15 moun kap manje ladanl paske ala di, ala difisil mèt la. E ou menm ou pap ka manjel paske zanmi ki kote w yo fòw ka bay on bagay. Eske nou te travay pou sa? Non. Son konplo nasyonal mele avèk entènasyonal ki mete nou la. Avèk foli pouvwa. Foli lajan ki mete nou la. Eske ou konprann ke gen de sitwa, gen de moun pandan ke pèp la ap soufri konsa yap byen viv? Madanm yo ap viv byen, pitit yo ap viv byen, yo pap viv nan grangou menm, yo ap viv nan liks. Chak jou yo bò lamè, chak jou yo bò pisin paske yo fè gwo pisin yo, sekirite a gwo zam ap sekirize yo. Epi militan yo ap soufri. Militan yo pa konn ki sen pou yo rele, militan yo pitit yo pa ka al lekòl, militan yo madanm, madanm militan yo kite yo. Madanm militan ki tou. Pa gen militan ki gen madanm ankò nan bòdè. E dirijan yo yo menm yap byen fonksyone. Kiyès kap fè batay la? E pa militan yo? Se yo kap fèl. Kiyès ki rich? Dirijan yo. Eske ou konprann? Moun kap batay la e pa li ki jwenn fwi batay la? Mesye gen negosyasyon la a. Olwa de tout dirijan radyo ap di yo chita tèl kote, men sa Ariel vle. Mande m ki militan la ki janm chita nan reyinyon sa yo. Bon mwen menm yo pa envite m, m pa bezwen militan pral envite m mesye dam. Ou konn byen wi. Se menm yo menm nan wi mesye. Sa ki te nan 11 septanb, ki te nan Montana, ki te nan tè akò lari, ki te nan, se menm yo menm nan ankò. ki pral chita pou yo fè sa yo gen pou yo fè a la. Pa gen anyen nan pèp k ap regle la a, ou mèt kwè m. Se poutèt sa m di militan yo pran responsablite yo. Fwa sa a yo pa bezwen voye moun al negosye pou yo ankò, e pou yo di se yo kou sou tab la. Gen militan, nèg yo konn li, yo konn batay, yo renmen peyi yo. Poukisa yo pa kou sou tab la? Poukisa se dirijan pran pòz ou se iks ou se yigay epi se ou ki pral negosye pou yo pou di pa yo manti nan sa ki pral sòti jodi a pèp la pran responsablite l pa gen dirijan dèyè lòk sa la lòk sa se pèp la kap fè l se pèp la ki mèt li e se pèp la kap konn kilè pou l rantre se poutèt sa gen 3 semèn lòk e lòk la fèk kòmanse kare paske pèp la di. Li pa nan afè gaz ankò kounye a se depa Ariel Henry l mande. Talè sot di ke sa kap fèt la se son kesyon de eleksyon ou menm ou pa nan kesyon deba eleksyon se peyi ou ye kòman ou eksplike sa? Mèt la gon batay ou wè chedmas lan divize nou raple nou chedmas lan te bastion jis kouzne e bastion pa tout nèg ki ka vin chedmas lan vin la pa gen moun vini m ka chita bwè manje dòmi paske tout nèg chedmas yo ekip mwen poukisa pa gon nèg chedmas la non mèt la pifò nan yo pran prizon deja m pa janm konnen m pa ret la m gen pwoblèm avè yo. Ti pwoblèm yon nèg ka gen avè m, m ka di yo pa fè tèl bagay, pa fè tèl bagay. Nan enterè yo, vin gon divizyon nan Channmas. Pa bliye Channmas se bastyon batay la. Sak metel se nou menm. Mwen menm pral di li wi. Se bastyon batay la Channmas ye. Fòs rezistans lan rele Channmas. Pa ka gen batay peyi san Channmas. Paka gen bea sou peyi se chomaj. Jodia la ki divizyon li ye. Tout nèg yo dirijan politik yo ki wè chedma sa tèlman enpòtan, yap bat pou fè menmiz sou li. Pa bliye militan chedma sou gen yo gen dimansyon tou. Ebyen puiske kounya gon enterè politik chedma sa, tout m pap site non pati politik, anpil pati politik kounya pandan yo pran pòz yap batay yap prepare eleksyon yo tou. Paske si Channmas pa bon papa, l ap difisil pou gwo eleksyon la a, ni nan Lwès la, ni nan peyi a tou, paske Channmas san papa. Yo konn batay, e y ap batay, e yo pa pran anyen. Se sou dè matir, paske yo pran prizon deja, yo, yo, e kòmsi pa gen anyen ki fè yo pè ankò. Yo pran prizon, yo pran bal, yo grangou, yo abitye soufri, a vle di yo se stratèj. Pa gen anyen ki ka fèt san yo. Enben, piske politisyen tradisyonèl, raketè sa yo ki pa renmen militan vre, ki renmen tèt yo, Pou m reponn kesyon w lan, yo wè chenman sa tèlman enpòtan, kounye a yo met menmiz sou li. Kounye a, sa bezwen pran pou kò l, li di, non, non, m pa rekile pou chenman sa, kòm sa pral chak a al on bout. Epi yo met nan tèt militan yo, se entèl ki fè tèl bagay pa fèt, entèl ki pa fèt, yo kreye yon divizyon anndan Channmas lan, divize pou renye. Mwen fè yon apèl a linite anndan Channmas. Linite m pa bezwen konnen w te aa a pitit Desalin fizyon wa m pa bezwen konnen sektè demokratik branch nènèl branch e branch andre m pa bezwen konnen sa I don't care m pa bezwen konnen bagay sa mwen menm mwen vle channmas sa ini milito ini ki te goumen anlè a yo menm yo pap janm goumen antre yo. Mèt Caleb Jean Baptiste, lekòl la te dwe ouvri jodi a akòz de pwoblèm ensekirite, sa pa rive fèt, men minis ki te reprezante Ayiti a di tout bagay sou kontwòl. Ekoute, E tout sou kontwòl minis lan di Bon wi tout sou kontwòl Pou sa tout sou kontwòl dapre minis lan Paske se li ki men Se yo k chèf gang nan Se yo k ap dirije gang nan Piske se yo k ap dirije gang nan Se yo k konn kilè pou yo di gang nan agoch adwat Piske gang nan poko janm di yo non Yo di tout sou kontwòl Men pou pèp lan pa gen anyen ki sou kontwòl Si pa egzanp minis lan di w tout sou kontwòl. Pa egzanp tout sou kontwòl. Enben ou konprann ke si l rele nèg ak zam yo, l di yo fè a goch, fè ak dwat, moute kidnaping nan, diminye kidnaping nan, li konnen ke yo sou lòd li. Enben pou nou menm ki nan pèp la, pou nou menm k ap batay, vrè batay la, anyen pa sou kontwòl. Lekòl la poko ka ouvri, ou wè sa. Mesye lekòl se pi gwo bagay pitit yon malere, malerèz ka genyen. Mwen menm si m pa t al lekòl, ti peyizan evolye ke m ye, kote m te ka ap pale devan tout jounalis sa yo mesye? Konprann se gras a lekòl nou menm kòm jounalis se pat lekòl kwen te ka gen nap poze m de kesyon konsa se pat lekòl yon ekip mesye gen yon ekip moun ki la mesye militan yo yo gen pitit yo vre lekòl mande yo eske yo gen te achte yon liv non eske yo gen fon inifòm non eske yo enben eske se pitit gren nèg yo sèlman k al lekòl non ebyen puiske puiske pitit malere yo malerèz yo poko gen inifòm yo poko gen liv yo poko gen anyen lekòl poko ka ouvè. Ap yo di e tout jan mwen bay sa ye la fok vreman gon denouman ak kriz lan koman ariel pa ka fè anyen la ariel pa ka fè anyen la fok ariel kite peyi a pou gen apesman sosyal pou militan yo jwenn sa yo dwe jwenn nan. Yo pa vin bay militan yon ti monnen, bagay. Yo pa vin bay konsa monchè. Militan konn bèl vi, konn bèl vi tou. Yo konn bezwen bèl pisin tou monchè. Yo bezwen fè bèl vi menm jan nèg yo ap fè bèl vi a mèt la. Fòk militan yo jwenn, fòk militan yo jwenn anplwa pou travay e fòk militan yo vrèman ka viv. San bagay la, pa w ka gen lekòl paske militan yo. Pep la poko gen mwayen pou lvre pitit li lekol. Plan batay la e kisa l ye? Plan batay la se yon batay, yon nouvè, yon batay ki pral fèt san yon ekip moun ki oblije ekskli nan batay la. Nou pap ekskli, lè m di ekskli a, pa pran pòz, nou pap mete yo devan. Y ap dèyè nan batay la. Kounye a e militan ki pou pran devan nan batay la. Avèk dè lidè ki poko griye. Militan an li pa ka tout tan se li menm k ap batay. Militan pa bay pèsonn negosye pou yo militan yo di yo bezwen vrèman pa egzanp an divan on bagay kap fèt nèg yo chedmas sa bon chedmas sa la nèg yo ap pati ap pran 3 dirijan nan chedmas 4 dirijan pou yal chita sou tab la yap pran dèlma yap pran 3 yap pran tout kote yap pran 2 dirijan 2 dirijan militan pou yal negosye nan non yo pou tèt yo yo pa bezwen nèg al negosye pou yo. E pou lè sa, m tou tap etidye plan batay la, m te an konsètasyon, batay la pral redemare pou de bon. Afè dirijan politik pran pòz, li retounen nan radyo. Mesye, gwo konplo kap fèt la a mesye. Yon ekip moun yo pap bay pale nan radyo ankò non mesye, nou pa wè sa nan peyi a. M ap di ansyen jounalis yo, jounalis yo resezi nou mesye. Jounalis yo resezi nou mesye, m renmen nou twòp. M renmen nou, nou te abitye, nou te kòmanse avèk batay pèp la, an n kontinye batay pèp la. Plizyè ki viktim, menm jan m regrèt e toujou regrèt tout moun ki viktim anndan batay la. Anel Belizaire se yon kamarad ke mwen te lite anpil pou m libere l e ki toujou di l renmen peyi a. M swete ke l toujou renmen peyi a jan l toujou di l renmen peyi a pou l batay. Mwen menm Caleb Jean Baptiste m pa asosye m ak kikòk. Si wap antre nan batay sa a, nan dimansyon m ye nan batay la, m pa etidye estrateji a, se mwen kap viktim. Nenpòt pral tire m pou yo lage do sou lòt. Yap tire m pou yo mete l sou Ariel, Ariel ap tire m pou l mete l sou yo, piske yo kwè m nan divizyon a plizyè moun. Ok, mwen menm tou, ansyen phtk yo ap tire m, Jovenel di si yo ap tire m sa vle di pa gen moun kap konn kiyès ki tire m. Toujou konprann Madam Magalie Habitant li menm nan kad manifestasyon ki te gen onivo Petyonvil la, li te arive an viktim. Ekoute, nou kondane vyolans sou tout fòm, kèlkeswa kote l sòti a. Nou pa vle moun fè vyolans sou pèsonn e w ap wè m te di ke kèlkeswa tandans moun nan, nou pa aksepte yo fè vyolans sou li. N ap mande tout moun ki renmen pèp la toujou bat pou n ba w pèp la paske pèp la toujou fache. Lè l fache l frajil. Pèp ayisyen lè l fache l frajil. E m ap di ke fòk yon moun konprann ke pèp ayisyen lè l fache l frajil. E m ap di tout moun si yon moun te nan ka avè w jodi a li kite w l al jwenn yon lòt, pa fache pou fè l yon abi. Kite pèp la imajine, kite pèp la di kiyès vreman li aksepte mennen. mennen batay li men nou pap fè vyolans nou pa nan vyolans vyolans pa fè sans ok nou menm avèk pèp ayisyen an nou pa be pèp la di l pa bezwen dirijan kap pran pòz pale nan non l dirijan devan agoch adwat se pèp la ki pa gen reprezantan se li ki reprezantan tèt li. Eske w konprann? Pou kesyon nan, nou kondane vyolans sou tout fòm. Mwen mèt la nou ap pwone yon mesaj de linite nan peyi a, yon mesaj de linite, lè nou konnen chak moun toujou ap defann ti pati pa yo, yon tèl linite ou panse l posib? Granmoun andeyò di m, peyi mwen, andeyò, ou konnen fò m t al nan peyi m tou, m t al nan peyi m. M t al nan peyi w? M t al nan peyi m wi, m t al wè fanmi m. Inite a se inyon, linyon fè lafòs. e li nan drapo nou, yo di libète, egalite, fratènite, wè li, ebyen yo di nou fè la fòs. Sa vle di fòk nou toujou preche inite, men nou pap janm ankouraje sa yo rele moun nan ki komèt yon krim, lenpinite. Menm si l ap di inite, fòk lajistis la fòt pou l pini moun ki vòlè lajan leta. Ou pa ka fin vòlè lajan leta epi kounye a, pandan m di inite a, wi nou avè w, men fòk lajistis li menm gade èske w pa t vòlè lajan leta, èske w pa t koupab pou yo kondane w. Paske gen anpil krim ki fèt nan peyi a. M pa konn kiyès ki fè de krim. Pa egzanp, ann di la mesye, m pa rakonte konbyen militant mwen Channmas, m pa rakonte kantite mwen Dèlma, m pa konte kantite mwen tout kote. Men lòt jè yo tire 3 militan nan baz 47. Pòte disparu. Enben, èske krim sa yo ka rete, èske baz yo ka rete enpini? Hein? Mesye, èske l posib? Men pandan m ap desann la, yon nèg nan laboul di sa, rale yon gwo zam pou l tire. Nèg ki te nan laboul di sa se mwen lèm pa knnen si w tire l nèg ki la yo wap tire m tou paske w pap ka ale ou konprann byen wi ki fè misye te yon ti frikat epi lè m fin pale epi lòt moun yo kòmanse pale ki fè m di misye MK tou a gwo MK tou a al depoze l nan machin ou an paske w pap ka tire nèg ki la yo sa vle di èske w konprann sa vle di lè yo vin pran krim nan pou yon jwèt nèg la pa gen pwoblèm non kounye a li pa nèg pa isi pa pale a moun ankò ou fè w ba li bla w li tire l konnen pa gen lajistis. Pou fèl anyen. Eske w konprann? A vle di son peyi fini. Son peyi nap fonksyone de lanachi pou m repete pou m pran mo blan. A vle di eske n ka ret konsa? Nou pap dakò. E pou m di w klè, m pa vle pèsonn sou latè a tripe m avèk politik. Mesye, silvouplè, laprès, laprès silvouplè, rele sa pou mwen. Mèt Caleb Jean Baptiste pa nan pyès pati politik la. Eske nou wè l nan lide pèp la epi n ap deside l ansanm? M pa deside anyen pou kò m ankò. Paske si m te deside pou kò m jodi a m pa t ap vivan ankò. Politikman m pa t ap vivan. M pa p janm vivan paske m tèlman pran frap nan politik la. Ou wè politik frè m li frajil. Lè nèg la wè ou pa achtab, sa l tante fè w la l pa pase, l ap detwi w nenpòt kijan. Si. Mwen pa t yon nèg ki te gen moun avè m, pèp la avè m ki te konprann mwen. Yo t ap detwi m deja. Sa vle di m vin konprann ke m pa oblije pran desizyon san pèp la. Mèt Calais Jean Baptiste, nou konnen ou batay pou Ayiti anpil. Yon depa de Ariel Henry, èske ou kès moun ki ta dwe vin pran bak peyi a? Yon gouvènman a de tèt oubyen moun a de tèt? Tande, yon nèg tankou m ki pa gen, ki pa vreman, yon moun tankou m vreman ki pa. ki pa ka vrèman nèg a di ki pa ou kou an nèg a di ki ka deside pou tout pèp la m pa ka di men sa pou l ye nou ka chita ansanm pou nou di men sa nou dwe fè sa n ta dwe fè mwen m nan pou mwen pou Bisefal Bisefal Bisefal Bisefal prezidan premye minis e premye moun S fòk genyen, fòk genyen, pèp la ladan l, dirije yo ladan l, milite yo ladan l. Milite yo ladan l. Ok? Ou wè li? Milite yo ladan l. Sa vle di, ou panse ke bon yon kap sa milite yo ladan l. Lè milite yo fin ladan l, n ap di 1, 2, 3, e fòk jèn yo ladan l. Mèt a ou ankò janm envite m nan anyen non. Ankò gwo bagay la a. E ankò vin chèdmas apre pou yo di chèdmas yo pou yo al chita. Nan akò, oubyen nan sa yo ye. Ankò genyen la a. Li tap boule kòk lòt avèl pou wi men li tande w li li pap boule sèlman pou a fè w roule avèl fòl gen machin pa l. Prensip ebyen sa vle di li klè fò batay la kontinye e lap kontinye nou pa nan afè nèg ap pral di bagay pou mwen m pa gen dirijan politik m pa gen lidè politik tout moun ki vle pale avèk kalbablòk avoka kontakte m dirèkteman pa fè nèg ap pale sou non m pa bay nèg pale sou non m. Tout pwofesè, tout paran, tout elèv, tout direktè anvi al lekòl, ta renmen lekòl la relouvri. Men, gouvènman an chwazi pa pèmèt gen posiblite pou lekòl la louvri. E fason nou sonje ke lekòl te dwe louvri le 5 septanm, li pa louvri paske gon seri de pwobèm. Pou sa te ka louvri le 5 septanm nan. Kounye a la, yo te voye l pou le 3, nan lide ke yo pral resoudre pwoblèm sila yo pou fèt ke peyi a te ka louvri le 3. Men kounye a, sa w la wete, ki sa k fèt? Eske genyen de aksyon k fèt pou resoudre pwoblèm sa yo? Eske pwoblèm yo rezoud oubyen eske yo agrave? Nou ka di avèk kesyon kesyon kriminèl moute pri gaz la, sitiyasyon an anvime, li agrave. Donk sa vle di ke se pou sa depi le 30 septanm nou te fè yon konferans de près pou di relouvèti 3 oktòb la se relouvèti rate. Rate li ye, pa genyen posiblite pou l pa louvri nan kondisyon peyi a ye la. Se pou tèt sa nou di ke tout pwofesè, tout etidyan, tout elèv, tout paran, tout direktè, direktris lekòl sipoze Ranfòse gwoup men mobilizasyon an pou ke rapidman nou kreye kondisyon pou lekòl la louvri. E youn nan kondisyon pou lekòl la louvri a, fòk nou gen depa, arestasyon tèt ekip gang sila yo ki met peyi a kote li ye la a. Fòk Dady kesyon kidnaping lan li rezoud, kesyon gaz la li desann e ke li disponib pou tout moun. Nan sans sa a, nou panse ke li enpòtan pou di ke sitiyasyon an li terib e ke li mande ke tout aktè, Kole kole zepòl, kole kole pou ranfòse soulèvman popilè a yon fason pou ka rive rapidman a rezilta pwojè a pou nou rive chalye rejim gang sila a. Dezyèmman, monte yon ekip de kat Edisyon Ripti la ki genyen ladan l òm politik, fanm politik responsab, patriyòt ki renmen peyi a, ki ka travay pou fè peyi a pran wout li. E y ap gen yon pwogram klè pou rive satisfè ansanm de revandikat jis popilasyon an. N ap di pou tout moun. Nou pral kounya la a sou plas Matisalin nan pou al depoze yon jèb flè e pou nou al lanse bwa pa plas Desalin nan ki afini le 31. Nou pale pi fas yo an nou pase sa nou pral fè la nou pral depoze bwa sa. Tout lekòl fòk yo gen sivik e moral la paske anndan sivik e moral la li aprann nou fò renmen drapo w, fò renmen peyi w e li moutre w respekte dwa w. Jodi a se tout rezon sa yo ki fè nou menm nou di nou pran. On lekòl ouvè san Ariel Henry men pou yon lòt edikasyon paske jodi an edi fòm edikasyon nèg yo ap ba nou la a nou menm an n leve kanpe pou yon lòt endepandans nou menm fòs pèp la nou di nou pa vle l e fòk Ariel Henry demisyone prese prese ti moun yo ka antre lekòl inifòm mwen se sou mwen se pou m pote apui m pou m di nèg yo tout moun anvi al lekòl nou tout gen anvi aprann paske yon pakèt nèg ki la a. Se paske yo panse yo konn li pase tout moun ki fè jodi an yo pran peyi a, yo pase l anba pye. Pou tout rezon sa yo, nou met inifòm nou sou nou jodi a. W ap wè n avèk sivik e moral nou nan men nou ki se Jèm Ayiti. E nou konnen lontan, lè Jèm Ayiti te nan lekòl, ki sa jenerasyon w wè k ap dirije jodi a ki pa renmen peyi yo? Se paske yo sanwont, se paske yo sangwen ki fè yo pa renmen peyi. Se tout rezon sa ki fè nou menm nou la, n ap di timoun yo ki pou pwal lekòl la pran pasyans paske Ariel Henry sipoze demisyone pou nou al lekòl e ak yon lòt edikasyon. Mèsi. Nòmalman, kesyon lekòl ann Ayiti. Tout moun konn depi w di lekòl se yon bagay ki sansib pou tout paran ayisyen. Patikilyèman nou menm chofè moto, nou fè anpil sakrifis pou n fè edikasyon timoun nou yo paske nou pa gen gwo kay, nou pa gen anyen n ka kite pou yo ke edikasyon. Men fò n di w tou, Leta pa t vle lekòl ouvè, si defakto Ariel Henry avèk alye l yo, Fusion, sdp, Inite, Verite, kidonk phtk twazyèm vèsyon, si yo te vle lekòl la ouvri, Yo pa tap vin moute gaz la. Lefèke yo gentan moute gaz la, yo wè tout kote nan peyi a fèmen lòk. Lè w pran depatman Nò, depatman Sid, Sidès, Grandans, lè w pran Tigwav, sèke jodi a nou menm, nou te klè n te di Ariel Henry, PM e prezidan defakto, jodi a, Pap gen kesyon lekol. Ew wè la prèvè gran? Pase banm diw, pou voye yon timoun lekol, ou menm la frèm, antanke jounalis, eske w ka ap envesti yon timoun ou voyel lekol, pou gade pitit ou fin dezyèm loreya nan peyi a sou wout aryopò, pou w ba kòb blende pranl devan papal, yo fin bal bal, yo met de kawoutchou sou li pou yap brilel. Ebyen nou te di tout paran sa, depi ou dakò voye timoun ou lekòl, sitou pou fanm yo, pase fanm yo konn tranche a, yo konn doulè a pase mwen avè w ki gason, nou te di yo, li klè, depi y al voye pitit yo lekòl la, jodi a, yo pral fè polisye ki gen inifòm, menm jan yo sot brile jèn gason sa, yo pral boule timoun yo tou. Kòm paran yo sansib pou timoun yo, yo pa vle pou lapolis boule timoun yo, menm jan yo te boule. Jèn gason sa ki loreya, gade yon jèn fi la 21 ane, anlè kay li, li pran bal, la wè sa m di w sou Matisan, li mouri pandan l ta pral fè NS 4 sa nou rele filo a. Kidonk, poko gen kondisyon pou lekòl ouvri. Lendi apre a depa Ariel, lekòl la ap ouvri. Otan ke Ariel pa ale, w ap gade wè nou menm la, gen anpil nan nou la ki nan kolèj Nesmy Maniga Demagòg. Menm Nesmy Maniga Demagòg, kolèj pa l la pa ouvè. Kòm swadizan di minis edikasyon defakto, enben jodi a, nou menm moun nan katye popilè yo, nou menm moun chofè moto, nou menm militan de baz, nou klè jodi a, otanke Ariel Henry prezan, otanke alye l yo, defakto k avè l yo, prezan nan peyi a, y ap peze kou pèp la pou yo fè l rann san, menm jan sa te fèt Etazini jiskaske yo toufe l, enben nou menm tou, chofè moto yo, malgre n pa gen gaz, n ap pouse moto a, lè n pa ka pouse moto a, n ap pran a pye. Pou n fè solidarite, pou n manifeste tout kote nan kapital la, pou n rive dechouke Ariel Henry. Kòm ou granmoun tèbèdè, ou granmoun bègwè, ou granmoun kaka kleren, wè sa m di w, granmoun k ap bave sou kò l, ki enpeche Ayiti espire, enben jodi a la, Phtk twazyèm vèsyon sa a ki vin pou l toufe pèp ayisyen an, n ap di yo se byen konte, mal kalkile. Kidonk, apre la a, ou wè sa k ap fèt nan mitan Kafou a la a, nou pral pran lari a la a. E jodi a, nou pa pou ti kras non, n ap pou pil ou bann an pakèt. Jodi a, Solino ap soti, Belè ap soti, Fò Nasyonal ap soti, Lasalin ap soti, Site Solèy ap soti, e n ap voye yon mesaj klè pou nèg ki nan katye defavorize menm jan avè m yo. N ap di yo. Ou gon ti sandal nan pye w ou gon zam nan men w ki vann 8 mil dola, 10 mil dola, 6 mil dola ameriken, vire dyòl zam nan sou moun ki te ba ou l yo, sou nèg ki gen makèt ki ba w zam nan, sou nèg ki gen ponp gazolin ki ba w zam nan, sou nèg ki gen gwo restoran, ki gen mezon machin, e nèg sa yo k ba w zam, yo di w t ap fè sosyal, Enben jodi a n ap mande tout nèg ki gen zam, kèlkeswa w te nan plenn nan, kèlkeswa w Site Solèy, kèlkeswa w Lasalin ou Bèlè ou Matisan ou Gran Ravin, enben jodi a n ap di w zam ou gen an, vire l sou dyòl moun ki te ba ou l la. Lapolis tounen bandi, enben ou menm ranplase lapolis, moutre pèp la w vle goumen paske jodi a nou sèmante 77 fwa, 7 fwa, batay sa a fò n genyen l, pèp pa konn pèdi batay. Ou wè? Nou te frape do Jean-Claude a, do Jean-Claude Duvalier atè. Nou frape do Martelly atè. Nou fè lala an vòlè. Enben jodi a, e pa ti Ariel Henry ou granmoun k ap bave sou li, ou granmoun ki pa menm gen bon sans, ki fè alzaymè. Enben jodi a, tout katye yo, jodi a, pwoblèm nan pa pwoblèm Ariel sèlman. Menm jan nou chonje. Prezidan ekilpe Jovenel Moise, sa l te di, e pa li ki pwoblèm nan, enben jodi a, e pa Ariel ki pwoblèm nan non, pwoblèm nan se Andre Michel, se Majorie Michel, se et multiplis Bozil, jodi a e moun sa yo ki antoure l, e yo ki pwoblèm nan, pase lè Ariel vle lage pye l, Andre Michel di l kenbe rèd, Majorie Michel di l kenbe rèd, moun fizye yo di l kenbe rèd, enben jodi a, Martelly, Laurent Lamothe. Yo di l kenbe rèd, Kò Gwoup di l kenbe rèd, enben nou menm, chofè moto, nou menm, militan angaje, nou menm moun katye popilè, n ap di Ariel Henry a tout alye l yo, jan l vle a, n ap fè l ale konsa, pase pi a la fini e kreyasyon fini. Vle pa vle, Ariel Henry lage pye w. Mèsi. Sa w panse de kesyon gaz la ki bloke anba nan tèminal la a? Monchè ban m di w, pou afè gaz la, n ap di vre, si gen gaz vre, sere boulon an. Sere boulon an vire dyòl zam nan sou moun ki banoul moun ki gen ponp ki gen makèt ki gen gazolin vire dyòl zam nan epi bwa kale nan mouda Ariel a tout ekip li a. Tout pèp ayisyen an te konnen jodi a se te 3 oktòb kote ke nèg yo te fikse dat lekòl pandan yo fikse dat lekòl nou menm kòm moun ki avize ki se dezavangadis nou konnen te gen yon rapò ki te sòti nan yon ankèt ki te fèt Te gen avan kwadèboukè moun yo te kouri dèyè moun kwadèboukè m kwè te gen pli de 1600 oubyen 1700 lekòl ki pat fonksyone ki te abandone e nou gen m kwè te genyen te genyen plis ke 64 mil elèv jodi a ki chita lakay yo ki pap regle anyen sa vle di elèv la se elèv a tou lè nivo sa vle di gen moun Ki gen elèv ki se kindègadenn, genyen tou se moun ki nan reto, filo, tou sa. Èske ki vle di ou vin jwenn Leta ankò ki gen la a se yon Leta k ap chèche mwayen, k ap gade kòman l kapab vin ranfòse sa ki gen la a kòm ensekirite nan peyi a. Tankou lè yon jèn gason li gen disetan, li gen katòzan oubyen l gen ventan, Li chita lakay li, li pap fè anyen. Sa ka rive a nenpòt kèl moman. Yon movèz ide pase nan tèt li, l al nan bank oubyen l al nan staf, epi yo kondui l nan yon lòt bagay. Yo kondui l nan yon lòt bagay. Tou sa yo, se youn nan bagay ki fè prèv la vin palpab devan zye tout moun pou wè lekòl pa ka ouvè nan moman an, pandan ke yon pèp nan lari, l ap manifeste pou kesyon gaz. Jodi a la, m t ap tande yon papa pitit. ki di li soti la Kwadèboukè ak 2 timoun ki lekòl nan santre vil la, li di w konsa, lè l fè kalkil pou l peye kòb machin pou l vini nan santre vil la vin mennen timoun yo lekòl, kòb l ap touche nan leta a li pap menm sifi. Se menm jan si w pran yon pwofesè ki abite la nan matisan pou l al fè yon kou boudon Ou imajine w konbyen kòb moto l ap peye oubyen si l ap mete yon galon gaz nan machin li chak jou. Gade salè pwofesè yo goumen. Yon pwofesè nan Leta, omwen 15 a 20 mil goud li touche, e pa sa? 15 mil goud, 15 a 20 mil goud. Bon, m pa bezwen di pwofesè a si l gen machin. Bon, si l ta gen yon ti machin, li ta mete yon galon gaz chak jou. Èske pwofesè sa a, l ap ka peye kay li? Èske l ap ka manje? Èske l ap ka voye pitit pa l lekòl? Èske l ap ka okipe madanm ni? Èske l ap ka bay Kòmsi èske lap ka menm menm menm okipe tèt li poul gen yon bon ji pandanl sot fè. Alò kisa wap di avèk moun ki lakay yo poko desann nan lari a la. Non, lesansyèl fòk pèp ayisyen an konnen lit kap fèt la se lit li ye. Jodi a ou wè Reginald lan lari li akonpanye pèp la ou di se yon yen afè oubyen se yon moun ki pap regle anyen k serye kòm li pap fè anyen li vin nan lari a men demen si Dye vle ou pral resanti sa ou wè nap revandike jodi a se menm jan wap wè gen moun ki di w zafè gade matisan moun paka pase matisan men jodi a la aktyèlman la moun paka pase nan taraj ankò non paske gon gwoup gang anlè a ki se gwoup gang ti makak la yap yap ransone moun yap kidnape moun anlè a ki vle di sid la preske bloke nèt vin preske pa gen wout ankò pou moun ba men nou te konn revandike bagay sa yo lè nou te konn ap e e e e ap plenyen lè nap revandike nou di peyi a gen twòp gang fòk leta al mete jistis matisan pou pèp la pase. E moun yo la ki poko pran lari a la. Moun yo ap pran lari la e chandmas ou ye la talè chandmas pral deplase la ou pral wè tout moun yo distans moun rive kafou a yo pou wap wè foul moun nan anba sou plas Desalin nan gon foul moun nan bòkò desann anba pou madanm moun yo tankou tout sa ki tout sa ou wè k chita lakay yo. Yo pa chita lakay yo simen sou. Yo gon travay yo fè. Paske lè moun nan aksepte a lit la k ap fèt la, li gon sinèji li degaje ki vin jwenn moun ki nan lari yo pou ranfòse fòs yo, ranfòse kouraj yo avèk detèminasyon pou batay la fèt. Paske tout moun ou wè k kanpe bò lari a, se patisipan li nan manifestasyon. Se paske l dakò ak sa k fèt la. Se pa, jodi a se pa nou menm ki di pa gen lekòl. Se manman pitit, ou konn jan fanm sansib pou pitit yo nan kesyon lekòl. Se manman pitit ak papa pitit ki pran mikwo Zenith, ki pran mikwo yon seri de lòt medya, ki pale ki di sa k gen nan peyi a la jodi a la se pa lekòl yo ka voye pitit yo, sanzavwa ke yo pa jwenn sekirite, kidnaping nan pa fini, kesyon gaz la pa rezoud, sanzavwa ke an un mot Ariel Henry pa kite tèt pouvwa. Se pèp la k di l.